Bonjou. Si ou se yon timoun nan twazyèm ane, espas sa a se pou ou. M se Manzè Kika, m ap pote kèk ti emisyon sou matematik, kreyòl epi franse. Ou ka ale sou sit lekòl lakay pwen TV pou wè tout videyo oubyen odyo oubyen sèvi ak fich pedagojik yo. sou fòm long ou konn fè deja nan kaye w epi tou sou fòm abreje. Chèche yon kaye avèk yon kreyon oswa yon plim pou w ka fè kèk ti egzèsis. Si w pare, ann ale! Yon ane dekoupe an mwa, mwa dekoupe an semèn, epi semèn dekoupe an plizyè jou. Yon dat pèmèt ou konnen nan ki moman ou ye epi konnen de ki jou w ap pale. Pa egzanp, si m di, Vandredi 20 mas 2020, se premye jou w pa t ale lekòl, pa vre, akoz maladi kowonaviris la? An nou analize dat sa a. Li gen jou a ladan l, ki se jou nan semèn nan. Ou konnen yon semèn gen sèt jou. Menm jan tou, dat sa a, li di w ki jou nan mwa li te ye. Nan ka sa, se te ventyèm jou. Yon mwa gen swa trant jou, tranteyen jou, sòf fevriye ki konn gen. 28 jou, men chak karan ki pote 29 jou. Dat vandredi 20 mas 2020 an, li te di w tou nan ki mwa sa te pase. Se mwa mas nan egzanp nou an. Yon ane gen 12 mwa, soti janvye rive desanm. Anfen, egzanp nou te pran an di w ki ane nou ye. Ane sa a se ane 2020. Kòm elèv, souvan ou kòmanse jounen ou lè w ekri dat nan kaye ou. Ou fè sa chak jou paske l pèmèt ou kenbe tras ki lè ou te etidye yon bagay. Tankou, si yon jou ou pa t ale lekòl, ou ka mande yon ti zanmi w gade sa yo te fè jou a. W ap jwenn li pi fasil lè nan kaye a gen yon dat. Pou byen ekri dat, fò w byen konnen lòt jou ak mwa yo. Fò w ka repere tèt ou nan tan, sa vle di plase tèt ou nan tan an, tankou anvan, apre, yè, jodi, demen. Eleman sa yo ka ede w ekri dat pi byen. Pou w ekri dat, fò w mete eleman sa yo nan dat la. Ki jou semèn li ye? Lendi, madi, mèkredi, jedi, vandredi, samdi, dimanch. Yon nonm oswa yon chif. Sa vle di valè jou ki pase nan mwa a. Si jou a kòmanse pa 1, rive nan 30 ou 31, sa depan de mwa a. Mwa, ki mwa l ye? Janvye, fevriye, mas, avril? Epitou, ki ane? Ane sa a, se 2020. Kidonk, nou ka di, nou ka ekri, lendi 23 mas 2020. Lè se ak lèt w ap ekri dat la, w ap kòmanse l ak yon majiskil, menm jan lè w ap ekri yon fraz. W ap ekri, Nan egzanp pa nou an, madi. Madi se jou a. Ou ka ekri, Jou a, konbyen jou k pase? Nan egzanp sa a, se 15. W ap ekri, Mwa a, se novanm. Epi, w ap ekri ane a. Nan egzanp nou te pran an, se pou montre w ka ekri avèk nenpòt ki ane k te pase deja, ki pral vini oubyen ane sa. Nan egzanp nou an nou te chwazi 2005. Epi, si w vle fè yon ti bèbèt, ou ka souliyen l tou a menm koulè a oswa yon lòt koulè. Konsa, se konsa yo sèvi. Sonje, Jou an gen yon majiskil, men mwa a pa gen majiskil. Kounye a, ou konn kòman pou ekri dat nan lèt, nou ka pase nan dat abreje. Pou ekri dat abreje a, ou ka annik mete kèk nonb separe pa on ba oblik. Ba oblik la, se on ba ki pa kanpe tankou ba vètikal la, l'on ti kal panche, tankou on pye bwa ki te mal pran. Kidonk, 2 avril 20. Kòman fè l tounen konsa? Ann gade ansanm. Premye sa w fè, w ap bare jou a nan tèt ou. Li pa fè pati dat abreje a. Kounye a, w ap rete 2 avril 2020. 2 a p ap bouje. Avril se katriyèm mwa. Janvye se premye mwa. Fevriye dezyèm mwa. 2020, ke w ap li 2 avril 2020. Vwala, kounye a ou tou konn ekri dat sou fòm abreje. An nou fè ti egzèsis sa. Gade tablo a ki pral parèt devan w nan. Gen dat ki an antye, w ap mete yo an abreje. Tankou, pou egzanp 25 septanm 2010 la, kisa w ap ekri? N ap kenbe 25 lan, n ap met ti ba oblik lan, septanm se nevyèm mwa, epi w ap mete 9, yon ti ba oblik, w ap pran 2 dènye chif yo ki se 10. 12 mas 2008 Eseye! Kisa sa ba w? Enben wi! 12 mas 2008 tounen 12 ba oblik 03 ba oblik 08. Nou pral fè egzèsis kontrè a. Yo ba w 20 ba 05 11. Li te ba w 20 me 2011. W ap wè, gen de lè yo ba w dat antye, yo mande w mete l dat abreje. Men gen de lè tou yo ba w dat abreje, yo mande w mete l an dat antye. 0101 13 se premye janvye 2013 Trè byen! Pou jwenn repons yo ou te rive ranpli tablo a. Wè li te trè senp. Ou ka pati soti dat antye rive dat abreje menm jan soti nan dat abreje rive dat antye. Anvan m ale, ban m pataje yon ti kichòy avè w. Konbyen jou chak mwa pote? Gen de lè, Ou ka nan grate tèt pou sonje Konbyen jou mas genyen? Konbyen jou septanm pote? Enben, lè m te lajou, manman m te montre m yon bagay. M pral pataje sa avè w si m Granmoun nan kay ou tou konnen leson sa a. Ou pran de men w, ou mete konsa. Epi, ou prale kòmanse konte sou zo ti dwèt nan men goch la. Dwèt sa, ti zo sa, w'ap di sou li Janvye. W'ap desann nan tou a. Tou a se Fevriye. Janvye sou zo, li gen 31 jou. Fevriye nan kre, si se te yon mwa nòmal, li t'ap genyen 30 jou. Men nou konnen Fevriye se eksepsyon, se 28 oswa 29 jou li pote. Apre pre a wap gen yon lòt zo ki se mas, mas li menm li gen 31 jou. Map desann nan yon lòt kre pou avril la vle di mas avril gen 30 jou. Eske w konprann? Janvye sou zo 31 jou, fevriye eksepsyon 28 ou 29 jou, mas sou zo 31 jou, avril Nan kri, 30 jou. Me, sou zo, 31 jou. Jen, nan kri, 30 jou. Jiyè, sou zo, 31 jou. Kounye a, m oblije chanje men, paske m pa gen kote pou m ale, m pa sèvi ak pous la. M ap rale nan lòt dwèt lan, m ap tonbe sou zo endèks la. Sonje m te di, jiyè. ki te sou zo. Ou t tonbe sou zo ankò. Sa bay 31 jou. Septanm, tonbe nan kri, 30 jou. Oktòb, tonbe sou zo, 31. Novanm tonbe nan kri 30 jou epi desanm tonbe sou yon zo 31 jou. Lè w bezwen sonje konbyen jou yon mwa genyen, enben ti taktik sa ap pèmèt ou fè sa rapid rapid. Enben timoun, kounye a, ou gen dwa deside ekri chak jou nan kaye w, nan jounal ou pou rakonte sa w ap fè pandan jou w ap pase lakay pou kovid la.